Bonjour frèm ak sèm yo kòman nou ye se JFL cuisine créole Jean Fedor Lundi votre chef à la maison k antre lakay nou mwen di nou mèsi mèsi pou tou mèsi pou bouche à l'oreille e mèsi sitou pou pataje nou pataje video mwen pa bliye lòske nou abòne aktive ti klòch la e kòmsak dèke mwen pibliye yon video nap okouran Moman ke m mete l an lign lan menm. Jodi a la m pral prepare pou nou yon ri sovaj. Men m pral fè yon salad avè l. Sak fè m ap fè l pou nou gen anpil moun ki pa konn kòman pou yo reyalize oubyen kuit yon ri sovaj. Nou menm nan peyi nou nou renmen kuit diri kole anpil. Nou pa ka kuit diri kole avèk Ri sa. Sa m vle di pa la, ou pa ka kuit yon pwa, fin ou fin kuit pwa w epi w di w pral kuit ri sovaj kou li. Sa p ap mache, diri a p ap gen tan kuit. Son diri lòske w ap kuit li, li sipoze imèje nan lo, kòm si se te yon pwa w t ap kuit. Men li menm, lòske w kuit li, ki sa w dwe fè, ou mete l nan dlo a. Tankou la m gen 2 tas edmi. M pa kontwole dlo m mete a, m senpleman mete yon chodyè dlo. M lavel deja, mwen jis mete Eske nou wè, li gen anpil dlo ladan. Kisa map mete nan dlo a, mwen mete sèl. Mwen mete yon ti lwil. Nòmalman lòske wap travay nan restoran isit se senpleman sa ou mete. Mwen menm poum pote yon ti touch de savè kreyòl e anplis pou l kapab meyè ankò, mwen mete yon branch ten ladan, mete ten, mete yon ti sa nou ta rele yon ti pwawo oubyen yon ti siv men sa se yon ti echalòt vèt m mete bouyi ladan. Kounya m pral limen dife a. La m ap kite l bouyi kòmsi se te yon pwa m t ap bouyi. L ap bouyi, l gen pou l bouyi, l ap vin pete, l ap vin nwa e blan tantou. Tanto nou pral wè nwa e blan. M ap kite l bouyi la gendwa pran 45 minit, li gendwa pran 1 è de tan. Tou depan de konbyen, kijan w met tanperati w la. Mwen menm m mete tanperati m nan a 7 edmi, nòmalman ap pran 40, 45 minit, li ta sipoze prè. Konn a m ap kite l ale la, epi lè m vini m ap moutre nou yon bagay, m ap di nou, m ap ban nou yon lòt ransèyman. Mwen mete kouvèti a sou li. Konnya la li komanse bouyi la gad nap gade la lap bouyi li poko menm komanse pete sa vle di la li wèl toujou nwa toujou talè konsa ou pral komanse wèl li nwa e blan map kitel la konnya mpap met kouvèti ankò map kitel kontinye bouyi apresa map vin sou nou de tanzantan map gadel lan la sa fè prèske yon kenzèn de minit depi lap bouyi dakò konnya la li se prè la mwen rive nan nou wè komanl vin ye. Jeneralman dan kwizin isi fason yo fèl fini ou fini la ou pral pasel lan dlo kounya pou refwadil ou arete kwison an. Son di ou ka manje komsa la. Son pa bezwen met anyen ladan li trè lou hein li pa gen li pa gen farin kounya pwiske mwen m bezwenl poum fè salad kounya m pral refwadil nan lo fwad men an jeneral se konsa yo kwit yon ri sovaj. Konnya m pral pati pou m fè salad de riz riz sovaj la pou nou avèk krevèt. Men riz sovaj mwen la li deja prè, kounya mwen pral fè salad de riz avèk krevèt la pou nou. La nan nan diri m te kuit la, mwen gen anviwon 3 tas de riz kui, 2 tas de krevèt de makann, pitit krevèt. Mwen mete onyon ache ladan, mwen mete pwavwon. Jod. Dan lèm ou mete 3 pwavron. Men si w vle ou gen dwa mete jis youn ou 2 sa w gen an. Fini m fin mete pwavron an. Mwen mete sèl ladan m mete yon kiyè de sèl. Mwen mete lwil doliv. Mete 1 kar de tas de lwil doliv. Mwen mete 6 boulèt ladan. Pwodwi de kalite w mete ladan osi. Sa se yon kiyè de kajen mwen mete ladan. Si w pa gen epis kajen an, se pa grav ou gen dwa pa mete l, li pap chanje anyen. Men sof ke kajen trè trè bon avèk krevèt. Se pou sa m mete l. Kounya la mwen pran yon sitwon antye mwen ap mete ladan l. Ou pa bezwen enkyete w, sitwon m pran an li pa gen grenn. Li se yon sitwon san pepen. Kounya mwen brase l. Nanou jis rete pou nou goutel. Li paka pa bon, men avan sa tou, m gon ti bagay m pral montre nou. Jis kòm sa la se bon lò. Kant ke m di bon, mwen mete 1 kar de tas de jenjanm ache. Tande, lòske w fè yon salad ki gen vinèg ladan ki gen sitron sèl avan kem goute li paske se trè bon men si w bezwen tout asid la rantre anndan diri a anndan tout sa w melanje yo pa egzanp la nan krevèt la tout nan legim yo pwavwon yo pou vinèg la byen antre anndan l enben nap kite l repoze yon inè de tan apre sa map vin sou nou avèk kounya la apre yon 30 minit mwen vini l fin repoze byen repoze mwen te bliye mete pwav la kounya la mwen mete pwav la ladan. Une fwa ke m mete pwav la mwen brase l Humm kounya la se moman pou m goute Humm kounya m goute sa avèk du riz krevèt mwen pran tout ansanm la pou m goute l pou m byen wè pou mwen kisa sa goute la ok Se trè bon. Mwen tonbe sou yon ti yon ti jenjanm osi la, se vrèman goute la. Men ni. Salad de riz sovaj. Gad jis nan koulè a senpleman li gentan di w manje l. Si w ap fè yon ti salad konsa la, wè, m pa menm bezwen dekore nèg. Si w ap fè yon ti salad konsa lakay ou, lè w ap kuit diri a, ou pa bezwen refwadi l twòp. Wè ni jis pase yon sèl kout dlo fwad epi se tou. Mwen goute li, se trè bon, se ekselan. Waw, waw, waw, waw. Lè nap gade salad la la li tou prezante tèt li pou kont li. Nou pa bezwen mete ankenn dekorasyon ladanl jis ti pwavron yo, krevèt la gentan fèl vrèman bèl. Prezantasyon an trè bèl. Se deja fini. Nou ta renmen m rete ansanm avè nou ankò? Enben pwochèn videyo a, envite zanmi w, fanmi w, chak mardi e samdi a 19 è 30 pou yon bon aprantisaj de kwizin kreyòl. Se te JFL Cuisine Créole, Jean Fedor Lundi, votre chef à la maison k rantre lakay nou. Mèsi, ovwar.